Bonjour bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon yè mwen te lage yon emisyon sou funeray sexy a men a travè yon tit mwen te mete m panse ke sa susite anpil diskisyon e o pwen ke gen de moun ki ap di men RL fòk ou di ki zòn souple ebyen zòn nan se te douyar m sèlman di ke Sa yo fè sexy al fèm mal. Kòm mwen menm m panse m gen fanmi e se pa konsa yap jete m. E mwen m son nèg tou m ka kanpe goumen ak kèlkeswa vagabon an nan peyi dayiti si yon nèg ou kanpe ou fè yon akizasyon sou mwen se pa ke m di nèg yo te bay manti sou kesyon sexy non map kanpe pou m di w vin avèk agiman banm prèv epi nap batay jiska la fen. Se pou m di nou ke mezanmi Map gade poum wè koman yo voye sexy al anba tè sa fèm mal kòm lèl te vivan se te yon nèg ki te genyen sa n ta kapab rele yon movèz oryantasyon paske depi w fèt nan geto depi w wè ou konn li ou se timoun ki fèt nan geto ou konn li ebyen wap kapab travèse lari pou kont ou sexy se yon nèg ki pat dwe mouri sexy se yon nèg ki pou te ap viv m pa konnen jounen jodi a la a dcpj te kap poze l kestyon. sou kilpabilite li ou pa nan kestyon sa yo te repwoche li a. Sinon, ebyen, imaj li te kapab lave. Men, yon nèg tankou Sexy, ki te gentan nan nivo sa a, li mouri, se konsa yo antere li. Pa gen yon grenn atis ki vin nan antèman li. Premyeman, m pa konnen, lè w pran antèman ou fè l nan yon zòn konsa, yon zòn gang, paske, E zòn gang? Men, gen kote la a, omwen, de twa moun ta kapab met pye. Men lè w pran nou fè l la a Douya, ki sa w di la? Pèsòn moun pap kapab vin nan fineray sila? M pa konnen, men sa k fèt la li fè mal. Èske se fanmi an ki imajine l konsa? Men, de tout manyè, m pa kwè Sexy merite sa, paske premye bagay yon moun ap di tèt ou, O, Sexy mouri yo fè fineray li mesye, epi yon grenn atis pa vini. Sa vle di, èske atis sa yo te gentan bay Sexy do, depi lè yo te fè akizasyon kont Sexy kòmkwa Sexy te nan gang. M panse ke se dènyè fwa mwen pale sou kesyon sa puiske Sexy li menm li deja anba tè. Ebyen jiskaprezan pèsòn moun pa kab di si Sexy te nan gang ou pa. Men gon grenn bagay pou konprann. Sete un artiste. Menm si li te bay tèt li yon move oryantasyon. Men jounen jodi a la Sexy pa ka mouri pou nou pran l nou fè funeray la nan yon zòn gang. M pa konnen si fot la se nan fanmi an. Epi dezyèm remak, pa gen yon grenn atis. E sa k rele Ayiti a. Pandan n ap fè emisyon sila a, yo fè nou konnen genyen yon endividi yo boule apre yo fin egzekite li nan zòn Marlik. Sa gen anviwon inè, temwen yo rakonte ke se ta polisye ki yo menm. Komèt zak sila a endividi sila a t ap vann gaz pami lòt yo. Tande byen wi, se yon moun ki t ap vann gaz pami lòt yo, ebyen yo pase li a lenfinitif epi yo mete dife sou li. M te di nou ke fèt atansyon atè a vrèman pyeje lè nou sòti nan lari, konn kòman pou nou konpòte nou paske gen anpil pawòl k ap sikile, gen anpil pawòl k ap pale men gen pawòl tou. Kap sot nan bouch ou, mete kwa sou bouch ou, se lè w rantre lakay ou, lè w avèk ti mennaj ou, frè w, sè w, moun ou fye, ebyen ou kapab pale koze sa yo avèk yo, paske atè a la gen anpil antèn. Gen anpil antèn, se pou m di nou ke nèg yo pwisan e nèg yo anpil e yo prèske pi byen fonksyone ke lapolis. Tande byen, ou kapab soti nan lari a, gen yon seri de nèg a vès ou wè, epi lè w kotwaye yo, o final ou di se bon moun, epoutan, Se bandi. Tèt chaje wi la dans la République. Ebyen maten 17 mars la fòn di ke genyen anpil enfòmasyon kap sirkile sou koze marasa. Marasa pa bon ditou, zòn marasa pa bon menm gen enfòmasyon kap sikile kòm kwa nèg 400 yo anvi pote boure yon lòt fwa. Donk yap fè chemen pou kapab rive sou kwadèmisyon. Humm e se sak fè moun yo toujou rete sou ki viv yo anpil prekosyon rete veyatif menm lè se rumè men se de bagay ki kapab pran kò fasilman nan tèt nèg yo la sa w tande a la nèg yo pote boure nan batay mwen sa m ka di popilasyon an nou rive nan yon moman kote ke se feso ki pou fèt. Tankou jan moun anpil kote ap fè l, moun nan chandèl. Kwake gen nan yo ki viktim, moun nan meyòt, ki yo menm mete kominote yo sou pye la, moun nan bwa mòkèt, ebyen tout kote sa yo, nou dwe nan dènye moman sa a montre ki sa nou vo. Pèp ayisyen, nou dwe montre ki sa nou vo. M di nou sa byen. Fòk nou montre. Kisa nou vo? Tande non, gen yon dosye la atè a. Tande byen wi, genyen akizasyon ki pote kont Rosemila Peti Frè. Tout moun konnen l. Ansyen majistra Akayè, se sa? Oubyen li toujou an fonksyon je sè pa non. Fi sa se yon fi anpil moun kwè nan li. Paske dapre moun sa yo se yon fanm de kouraj, yon fanm ki pa pote kilòt pou bèl twèl. Li te preske kanpe an fas ekip Jovenel la pa vre? Kounye a Ariel vini li in. Li nan Ariel. Tande byen wi. Gen anpil akizasyon ki pote kont li. M pa ka di wi m pa ka di non. El se defan. Li defan. Atravè yon voice, paske na sonje m te bay repons Roody a deja, men avan repons lan se voice sa yo ki tap sikile. Tande byen wi, pou l di ke li menm tout sa yap di sou do l se manti. Li pa nan kole dèyè ak gang, li pa gen machin ni ki konn anba dèyè nom ni Fednel, daprè jan anpil moun toujou di sa. Donk, tout sa yap di yo mezanmi, Rosemila se yon ti anj Poukisa yap akizel konsa. Ann tande Rosemila kap pale. Pran san nou tandel apre sa map tounen paske dosye a li long wi gen bagay pou nou konnen toujou rete avek nou. Sa fè plis ke 2 mwa mwen gen yon mesye ki rele Roody Sanon ki se jounalis radyo ibo ki ap pèsekite m nan peyi sa. Puiske mwen menm m pa konn Roudy Sanon, se yon moun petèt si m wè l nan lari, yo di m, li di m se Roudy Sanon ma konn se li, se pa yon moun mwen janm kwaze nan vi m, ni di bonjou nan vi m, mwen pa konn Roudy Sanon. M pa t nan tak o tak avèk Roudy Sanon, m pa t gen Roudy Sanon kòm enmi m, m pa janm konnen ke m rankontre avèk yon moun konsa nan vi m, menm yon jou pou m ta di l bonjou nan vi m. Roody Sanon se 2 non ke m konnen ni. Dayè lè m te konn tande pale de mesye sa a, se te nan emisyon spò l te konn travay. Tou bònman, mesye a transfòme emisyon sa a an emisyon politik pou l mache joure moun. Mwen pa konn Roody Sanon, mwen menm ki kote pou m ta al chèche konn Roody Sanon? Anplis, mwen menm m pa konn mache. M se yon moun se legliz ke m grandi. M pa konn al nan kazino, m pa konn al nan bal, m pa konn al nan pyès bagay pou m ta kwaze avèk Roudy Sanon. Mwen, mwen pa konnen Roudy Sanon. Sa fè plis ke 2 mwa, jan m sot di an, mesye sa sèvi m pèsekisyon, l ap site non m nan tout bagay, l ap trete m de tout non. E sa k fè m mal ankò, li gen yon fanm bò kote l, ki se Marie Raphaëlle, yon moun ke mwen, m panse m gen anpil respè pou li, Paske mwen menm m tèlman gen respè pou Marie Raphael, mwen sonje ke te gen yon bagay ki te pase Marie Raphael, mwen se youn nan moun ki t ap mobilize moun pou kanpe sou bagay sa pou m di non, se fanm parèy nou, nou pa ka fè yon bagay konsa. E se sa ki etone m, Marie Raphael chita bò kote ou di Sanon, kite l ap denigre m, di tout mo l ap di de mwen yo nan yon radyo. E radyo a, se pou Erol Jean François. Lè ou di di tout bagay sa yo, di mwen menm Rosemila, mwen konn finanse gang, mwen konn bay zam avèk gang, mwen bay minisyon ansanm avèk gang. Mwen di bon, yon bagay konsa, mwen pa ka jwe ansanm avèk li. Pou sa bandi ap fè moun nan peyi sa, pou sa gang ap fè moun nan peyi sa, pou yon moun ki di l jounalis, kanpe, chita dèyè yon mikwo, Pou lap diw konsa ke ou konn finanse gang ou konn bay zam ansanm avek gang mwen di nan sans sa mwen pa gen lot bagay poum fè se wout la jistis poum pran mwen pran wout la jistis kote ke mwen pran yon kabinè davoka ki pou regle dosye a pou mwen e lè somasyon an rive Mwen gen Chrisnette Saint Georges ki se timoun lakay mwen, ki se moun mwen rele m, li di m Rose, mwen t ap pale a Liliane jodi an, li di m ke li wè non Erol Jean François a nan yon somasyon ke w voye ba li. Li di m ke m pral pale avèk Rose Mila. Lè Chrisnette rele mwen, m di Chrisnette, ou wè Erol, mwen konn Erol nan laprès depi lè m timoun. Ni Erol ni Liliane se de moun ke moun sa yo se de zeneke yo ye, ke m gen anpil respè pou yo. M di men puiske radyo a se pou Erol Jean François ke l ye, li kite Roody ap betize moun di betiz sèlman nan radyo a, mwen di ke kabinè davoka a di m konsa ke kite lajistis fè chemen li. Si Erol pat ka di malgre m gen anpil respè pou Erol Jean François, si li pat kanpe Roody nan di m betiz, nan denigre m, nan trete m de tout sòt, ban m tout non, di ke m ap bay zam avèk minisyon ansanm avèk gang, M di lè sa tou mwen menm, si avoka yo di konsa ke si yap some Roody fòk yo some mèt radyo a paske radyo a pa pou Roody, radyo a se pou Erol Jean François. Alò mwen di mwen di Chrisnet se nan sans sa non Erol vin nan somasyon an men se pa de bòn volonte ke mwen menm mwen pran non Erol mwen mete l nan somasyon an. Se lajistis kap fè travay li, se avoka yo kap travay se pa mwen e E otomatikman, mwen fin remèt dosye a avèk avoka, se tann, dè ke m remèt dosye a ansanm avèk avoka, se tann pou m tann dosye a fè chemen li, mwen ka pa, mwen pa ka ap rele avoka yo pou m ap kanpe l, pou m ap di wi, m te, m te, lè sa a mwen vin manke responsabilite. E mwen fin pale ak Krisnèt konsa, lelandemen, kiyès moun ki rele m, se Izmayèl, an Valesten ki rele m ankò yon lòt zanmi m. Izmayèl di, Woz, ou gen yon pwoblèm ansanm avèk Woudi la, nou pa gen yon lòt jan nou ka rezoud li? M di Izmayèl, m pa gen lòt jan m ka rezoud li, si, m pa konnen Woudi, si Woudi dakò pou l atake m, pou l ap trete m de tout sòt, m pa gen nul dwa pou m al nan pale ansanm avèk Woudi, sèl sèvis m ka rann Woudi se lawout lajistis pou m pran ansanm avèk Woudi. M di, si Woudi konnen ke Mwen konn finanse gang, lè ou di rive de nan tribunal, la explike la bay prèv ki kotel konnen ke mwen konn finanse gang, ki video l genyen, ki gvoice li genyen ke mwen konn bay gang lajan, mwen pa mwen konn bay gang an zam avek munisyon. Donk Ismael di broz mwen m panse ke se yon bagay mwen m te ka regle. M di Ismael kite dosye a fè chemen n, kite la justice fè chemen n. Se Ismael ki rele mwen le landemen. Ismael se yon zanmi pou mwen, li te ka toujou rele m li di ke m gon kote m konn rankontre avèk Roody. Chak aprè midi, m ap rankontre avèk Roody Rose kite bagay la. Mwen di Ismael mwen pa gen anyen m ap kite, m ap fè wout lajistis, jan lalwa mande pou ke m kapab fè sa. Donk pou 2 moun sa yo, se sa m te vle di. De jou apre, m fin pale avèk Ismael, kiyès ki rele m? Se Zagalo, on lòt bon zanmi m ankò. Lè Zagalo rele mwen, li di, Rose, sa k ap pase konsa ant ou menm avèk Roody Sanon? Li di, Jodi a, pa bliye ke ou nan laprès tou, ou gen radyo. Èske li bon pou n ap fè takotak sa yo? M di Zagalo, M pa gen anyen avèk Roody non. M di Zagalo, M pa menm konn moun yo rele Roody a menm non. M di Zagalo, si m wè Roody nan lari, m p ap konnen se li ki rele Roody Sanon an non. M di Zagalo ou konn sak pase lè mesye ap di bagay la de mwen m tèlman sezi lè yo voye emisyon an ban mwen sa mesye a di de mwen tèlman mesye a trete m de tout non m tèlman sezi m kanpe m tranble paske m pa imajine on moun ki pa konnen m pou l ta rete pou l ap trete m de non sa yo Zagalo di Rose wou di se zanmi Patrick Alexis ban m mete Patrick sou liy nan ansanm avèk ou paske wou di e Patrick di bagay la pat dwe rive la. Lè Patrick rele mwen an Zagalo mete Patrick Alexis sou ligne nan ansanm avèk mwen. Lè Patrick an rele mwen ansanm avèk Zagalo, Patrick di Rose, premye erè ke w fè, ou te dwe reponn Roody. Menm si w pa t reponn li sou radyo Ibo, m konnen w gen anpil radyo nan Pòtoprens ou konn pale e ou gen radyo tou, ou te sipoze fè Roody repons paske mwen menm m konnen w, m pa konnen ke ou se yon moun ki konn atake moun. Si jounen jodi a w gen yon pwoblèm avèk Roody, ou di se zanmi m ou se zanmi m, mwen menm, mwen ta, li ta pi bon pou te reponn Roody nan radyo avan ke ou pran wout lajistis. Mwen di Patrick Alexis konsa, m pa kwè Roody merite radyo. M pa kwè m merite pou m al reponn Roody nan radyo. M di non, m p ap rann Roody sèvis sa. M di sèl sèvis m ka rann Roody, kòm Roody di ke m ap finanse gang, m ap bay gang zam, m ap bay gang minisyon, Mwen pran avoka e lè ou di rive lajistis, la eksplike ki kote m konn bay gang lajan, ki kote m konn bay gang zam, ki kote m konn bay gang minisyon ke l di yo. Donk nan sans sa, mwen di bon, bagay la, Patrick di Rose, mwen menm mwen ka rezoud sa. M di Patrick kwè m si w vle, mwen p ap kanpe. Se wout lajistis m ap pran, mwen p ap kanpe. E le jou e ce jou la mwen panse ke Patrick pat kontan Zagalo pat kontan tou paske se 2 moun ki zanmim e se 2 moun ki vrèman bon zanmim Zagalo se frèm ke li ye Patrick se frèm ke li ye nou pale tou tan e nou pale plizyè bagay e se pa sèlman avèk Patrick e Zagalo sèlman m pale mwen gen yon lòt zanmim ki sou gwoup la k jounalis ki relem ki di Rose Sa k pase konsa? E pa ou di ap di konsa ke ou voye Ismaël vin pale ansanm avè l pou kanpe sa. M di moun nan, nan dòmi ou di ye oubyen je klè? M di moun nan, rele Ismaël, mande Ismaël konsa, lè l te vin pale avè m li te rele m nan telefòn, li te pale ansanm avèk mwen pou kesyon ou di an, kisa m te di l? Mwen di ou di, ou wè kote bagay la rive la, se lajistis pou nou ale. Paske yn fwa pou tout, se pou nou pote koreksyon sou bagay sa a pou moun sispann site non moun nenpòt kòman nan dè choz ke l pa menm verifye menm. Mwen di ou, mwen di, zanmim nan konsa. Bondye fè w konnen m. Ou konnen m depi sou Preval an 2007 aprè eleksyon prezidan Preval. Ou konnen ki kote m sòti. Ou konnen m son moun ki fè anpil efò nan vi m pou m rive la jounen jodi an. Mwen kòmanse fè biznis a 23 zan. A 23 zan m marye yon mouche mari dèyè do m. Mwen marye, mwen kòmanse fè biznis paske m ta pral gen pitit. M di ke si m kòmanse fè biznis a 23 zan, mwen gen yon ti kay m ap fè mezanmi depi lè m fèk marye. Se pandan m majistra a la wi, lè m pral majistra a wi ti kay la fini. Donk, mwen menm mwen se yon moun ki redi anpil anpil anpil nan vi m, m pa vle pèsòn moun site non m nenpòt kòman. E zanmi m nan di Rose ou pa bezwen pale bagay sa yo, m tout mwen m konnen w, se pa moun k ap eksplike m ki moun ou ye. Men sof ke lè ou di di ke ou voye Ismaël vin pale ansanm avèk li a, Sa te deranje m anpil anpil. M di moun nan konsa, M pral rele Ismael. Mwen rele Ismael. Mwen di Ismael, E pa ou di di konsa ke mwen voye w vin pale ansanm avèk li? Ismael di, Non ditou Rose. Ism, E, e Roody pa fouti di yon bagay konsa. Roody pa fouti di ke ou te voye m, m te voye w, ou te voye m vin pale ansanm avèk li. Li di, Roody se zanmi m ke l ye, mwen mande Roody pou l kanpe sou bagay sa. Mwen di Ismael mwen dezole mwen pap ka kanpe sou li se la jistis ki pou fè chemen l donk mwen menm mezanmi map esplike nou pou kote m sòti pou efò m fè pou m konstwi tèt mwen pou m fè Rosemila jounen jodia mwen pap dakò pyès individu vin detwi m pou di ke mwen nan finanse gang ni mwen nan bay gang an zam avèk minisyon donk de bagay ke mwen m konnen ke m pa eklere pou bagay sa yo e ke se de choz ke mwen m pa konnen non plis nan sans sa mwen di Map kite la jistis fè chemen ni, si ou di gen prèv li konnen m konn nan finanse gang, mwen konn bay gang zam avèk minisyon, ke ou di vini avèk prèv yo, epi lè sa tout moun a konnen kiyès ki Rosemila, donk se konsa ke m te kanpe dosye sa avèk 5 moun sa yo ke map di nou an. Jounen jodi a, nou rive yon kote. Roody ap di plizyè bagay. Roody pran radyo ke m genyen li mete li sou rezo sosyo pou fè konnen ke mwen achte radyo pou 300 mil dola. Roody ou twonpe frè m. Ou twonpe epi ou frape yon move pòt frè m. M dezole pou ou. Mwen gen yon radyo, mwen fè demand radyo sa depi an 2015 sou Michel Martelly. Lè sa a, Premye minis lan, se te minis enteryè ke l te ye, mwen te nan kabinè li. Mwen toujou gen rèv, mwen toujou gen anvi radyo. Mwen fè demand radyo a. Malerezman, Michel Martelly vin ale, mwen pa gen tan jwenn frekans lan. Lè sa a, se te Guillaume, Jean Marie Guillaume ki te direktè jeneral. An 2016, Joslèm Privè vin prezidan, vin gen yon lòt moun ki direktè Konatel. Men pa fot pwoblèm ke m te genyen ansanm avèk prezidan Privè, sa vin pèmèt ke yo pa janm ban m radyo, frekans radyo a. An, an, Joslèm Privè vin pa prezidan, an 2017, prezidan Jovenel Moïse vin monte kòm prezidan. Mwen vin gen pwoblèm ansanm avèk Jovenel Moïse kòm prezidan. Lè Jean Marie Guillaume retounen ankò, mwen vin fè demand radyo a. Jean Marie Guillaume di, majistra a pa gen frekans pou Pòtoprens. M di oke. Mwen ret la m ap pase mizè paske se pa yon sèl bagay mwen te genyen, tout sa m te genyen ki rive nan men an Jocelerme Privert yo pa siyen, tout sa m te genyen ki rive nan men Jovenel Moïse yo pa siyen. Donk mwen vin konprann ke mwen se yon moun ki gen pwoblèm. E mwen menm mwen toujou di sa. Mwen pa janm genyen kelkeswa sa m genyen, se toujou nan redi mwen genyen yo, se pa janm fasil. Donk nan sans sa, mwen di ke kite bagay yo fè chemen yo, lè pou m gen radyo a m ap genyen ni. Prezidan Jovenel Moïse vin mouri an 2021. Menm an 2021 an, Jean Marie Guillaume ki te la, ki nan. Kòman granmoun yo konn di ki nan lye verite l kounye a la, li rele m, li di m an nou fè yon ti rankont. M gen yon zanmi ki mennen m nan rankont lan avèk Jean-Marie Guillaume. Lè m rive premye sa m fè li, m fè l repwòch paske pandan 2 fwa li direktè Conatel, mwen mande l yon frekans radyo, li di m pa genyen. Li di m majistra, se pou frekans radyo a menm wi mwen rele w la. M ap ba w frekans radyo a ak tout televizyon an. Mwen di mèsi DG. E se konsa, mwen rive, yo agreye m frekans radyo a ki se radyo Tele Monopole. E jounen jodi an, radyo sa a, l ap fonksyone. Lè pou radyo a fonksyone, m ale pou mwen jwenn kote pou m mete radyo a. E se radyo sa a. E se radyo sa ki vin nan delma 41 kote nou konnen k te gon ti mazi mezanmi se pa kay se ton ti mazi ke l te ye e ke mwen repare li mwen vin mete radyo a ladann mwen aprann ke an mesye Roody di ke mwen gen yon radyo ke m achte pou 300 mil dola mwen ta renmen Roody Sanon pwouve m kilè m achte radyo a pou 300 mil dola Kilè, ki kote, pou l ban m prèv, pou l ban m chèk, ke m te bay, m achte radyo sa a pou 300 mil dola, silteplè. Se sa ke mwen menm, mwen bezwen. Donk, mwen menm m panse jounen jodi a, nou pa ka di ke, paske nou gen mikwo nan men nou, pou nou fè tout vi nou pou n ap detwi moun konsa. Bagay sa yo pa ka, yo p ap ka kontinye konsa mezanmi. Si n ap fonksyone nan peyi nou, di nou vle yon lòt Ayiti, nou pa ka fè l konsa, pou nou kontinye ap detwi moun konsa. E m ap raple Roudy. Roudy di, m gen pisin lakay mwen. Roody, Efektivman mwen gen pisin lakay mwen paske mwen son fanm ki pwòp, se pa bèl kem bèl sèlman mwen son fanm ki pwòp, ki konn bon bagay ki konn gou bouch mwen ki renmen bon bagay. Kòm mwen konnen voice sa li pral jwenn ou, Roody, Efektivman mwen gen pisin lakay mwen nan vye bout kay mesye a te fè pou mwen laplèn nan. Mwen gen pisin lakay mwen efektivman paske mwen batay pou sa, mwen redi pou sa, jodi a sim gen pisin lakay mwen Roody, ou paka ap di ke mwen gen kay ak tout pisin, Mwen genyen ni se redi m redi pou m fè li. Se pa vòlè m vòlè lajan an pou m fè li, se pa nan kòripsyon m fè pisin nan, men se redi m redi avèk swè fon mwen, mwen fè pisin nan lakay mwen, mwen fini kay mwen. Malerezman, pandan depi dezan la, mwen pa ka rete nan kay la, mwen m t ap kontan pou m ret nan kay la, pou m benyen nan pisin nan, pou m jwi mizè ke m pase avèk anvan m genyen bout kay sa mezanmi. Donk mwen menm mwen p di Roody sispann, jounen jodi an mwen some w ou pa reponn, yo site w, lè w rive nan tribinal koreksyonèl, lè sa a w a bay eksplikasyon, ou pa bezwen ap entimide m, mwen pa pran nan bagay sa yo. Mwen pa yon moun ki konn atake moun, mwen pa yon moun ki konn gen pwoblèm ansanm avèk moun. Lè moun gen pwoblèm avèk mwen, m kite w ale, w ale, w ale, w ale. E lè m rive nan moman pou m reponn ou an, Mwen reponn ou. Jounen jodi a ou enmerde m twòp. Mwen pa konnen w Roody. M pa konn kiyès ou ye. M poko janm rankontre avè w nan vi m. Lèse m anpè. Jounen jodi a w ap atake m, mwen tradui w lajistis. An nou tann jis lajistis peyi nou, mwen m fè l konfyans, mwen espere ke ou fè l konfyans tou. Lè nou rive nan tribinal, lè sa avèk avoka m avèk avoka w, ou va di kisa w genyen kòm prèv ke mwen menm Rosemila Sen Vil Peti Frè, mwen konn bay gang zam, mwen konn bay gang minisyon jan w sot di l la. Men mwen menm Rosemila m poko janm konnen nan vi mwen, mwen te genyen yon moun mwen te konn, mwen te majistra, mwen pa janm konnen ke mwen gen yon moun an sivil ansanm avèk mwen ki pote zam, ki soti nan katye popilè e ke mwen menm map finanse oubyen kap banm sekirite. Mwen te majistra an 2016 a 2020, mwen te gen 6 polisye avèk mwen. paske lavi m te an danje. E lè m gen 6 polisye ansanm avèk mwen, mwen rive nan yon moman mwen pa ka kenbe. Tout moun ki la a sou gwoup la ki konn gen sekirite ansanm avèk yo, konnen sa sa vle di lè yon moun gen 6 polisye ansanm avèk yo. Fòk ou ba yo manje, fòk ou ba yo pèdiyèm lè w sòti ansanm avèk yo, fòk ou ba yo fre. Mwen vin rive nan yon moman meri a pa ka kenbe avèk 6 polisye a. Mwen ekri dcp a, mwen di l polisye yo twòp, li mèt retire 2 ladan yo. Donk mwen vin redwi avèk 4 polisye. Men vin rive nan yon moman bagay la pa bon menm ditou. Mwen vin retire 2 ankò men vin rete ansanm avèk 2 grenn polisye jiskaske m pa majistra ankò mwen te rete ansanm avèk 2 grenn polisye ansanm avèk mwen. E lè m pa majistra ankò mwen rele DG lapolis la mwen ekri mwen mande pou l raple polisye sa yo pou yo tounen nan baz. Donk mwen menm Roudy mwen pa konn annafè avèk gang machin pa m Se polisye k toujou ladan ni se pa gang ki kont nan machin mwen. Donk pou listwa e pou lave. Donk pou listwa e pou laverite mwen pa konn anyen nan kesyon gang Roody ap di a e si l gen prèv ke mwen menm Rosemila Sen Vil Peti Frè jan l ap di a mwen konn finanse gang, mwen konn bay gang zam, mwen konn bay gang minisyon, Ke Roody vini avek prèv nan tribunal, Roody ou pa bezwen entimide, m pa pran nan bagay sa yo. Dayè mwen di moun, pa voye bagay sa yo ban mwen, pa voye banm tande sa Roody ap di. Pa voye banm tande emisyon Roody di kote lap site nom. Emisyon kote Roody afiche radyo m, m pa bezwen tande bagay sa yo. Dayè on radyo se dwa m genyen pou m gen on radyo. S on biznis ke l ye, chak moun ki raple, ki renmen radyo, ki renmen koze sa, ou ka toujou rantre ladann. Si Roody gen on pwoblèm ansanm avek mwen, pèsonèl, Ke li rezoud li, men mwen ou di mwen pa konnen w, mwen pa gen pwoblèm ansanm avèk ou, sispann site non m silteplè. Kite lajistis fè travay li. Sa bèl anpil wi, sa bèl anpil. Ebyen kounye a fò m di nou ke gen yon gwoup de fam, paske medam sa yo toujou la pou defann fanm parèy yo. Yo pa gen dwa ap akize Rosmila Petit Frère konsa, yon fanm ki ap fè yon pakèt efò nan sosyete a, yon manman mari, yon bon moun, yon fam de bon kè, Hein? Se preske yon servante de Dieu, yo pa gen dwa pa kize li konsa! Ebyen medam sa yo menm yo parèt pou yo di, Ekoute, Rosemila a pa yon piti Miss Angador, tout sa yap di de Rosemila yo se fo! Tèt chaje wi la! Ann tande yo non! Nou menm fanm nan Konekte, lè nou konstate, aprè deklarasyon Roody Sanon fè sou antèn Radyo Ibo nan emisyon Kisa nou vle? Aprè tout jefò ansanm òganizasyon fanm yo fè nan mond lan pou fè respekte dwa fanm, nou kondane ak tout fòs nou pwopo malsen jounalis Woodsyl Sanon fè kont ansyèn merès Rosemila Petit-Frère nan emisyon an. Nou konnen anpil fanm tankou gason ki toujou fè jefò pou akonpaye medam yo, konpòtman sa inakseptab. N ap di Roody Sanon Resezi l. Paske li gen yon fanm ki manman l, li gen yon fanm ki madanm ni, epi li gen pitit tou. Se pa moman sa, se pa moman pou n ap fè bagay sa yo nan sosyete a. Li lè li tan pou nou sispann ak vye konpòtman sa yo nan peyi a. Anpil fanm viktim anba bouch nou deja, Tankou, Liliane Pierre Paul, Magalie Habitant, kounye a nou rive sou ansyèn majistra Rosemila Petit Frère Sainvil. Kote tout peyi a rekonèt li antanke yon fanm ki gen anpil kouraj, detèminasyon a konviksyon. Yon fanm ki pote pantalon li nan tay li. Rosemila se yon Sanit Belair, yon Claire Heureuse, yon Marie Jeanne. Nou rekonèt tout travay li fè nan komin Akayè, San konte nan plizyè komin ki nan depatman Lwès la. Nou sezi wè deklarasyon konsa pa gen okenn òganizasyon ki swadizan òganizasyon k ap defann dwa moun ki di yon mo. Okontrè se gaz yo voye pi plis. Pou n fini, nou, nan Konekte, n ap goumen kont tout pratik ki vize kontinye dezimanize fanm epi raple ak tout ki a tout moun ki konn fè epi ki gen nan tèt yo pou yo kontinye fè atak kont Rosmila paske Rosmila Petit Frère pa sou kont li. Mèsi. Pierre Espérance, nou wè olye ke nòmalman swadizan ke l nan òganizasyon k ap defann dwa moun, enben nou wè olye ke li menm li ta li ta mete yon bemòl enben nou wè se plis gaz li mete pandan ke Pierre Esperance konnen ke li menm li pa li li son moun ki koupab eske nou pa konnen ke tout zak ke Pierre Esperance fè nan peyi a deja pa egzanp 1 milyon 1 milyon de goud ke bnpad te bay lan se sak te koz ke Marie Yolène Gilles te preske fè yon mwa li kite kesyon Celsion Sanon tout moun konnen sa vle di ke Pierre Esperance pa oblije Le fait que ou di sa non m pa konnen ki pwoblèm ke petèt ki pèsonèl ke l gen ansanm avèk majistra Rosmy la ou konprann epi li atake Rosmy la bon mwen pa mwen mwen sezi wè ke Pierre Espérance ki swadizan l la k ap defann dwa fanm e dwa moun epi l pa di anyen nou sezi wè tou yon fanm ki kote ke ou di sa non olye ke li menm ki s on fanm kote ke yo ka rive sou li tou enben jounen jodi a nou tande e mwen tande ke Se li menm kap bouste Roudy Sanon poul di tout vye pwopo malsen devan kont Rosmy la. Nou di, nou di, nou pa gen pwoblèm pou kèlkeswa moun nan li kandida. Nou konprann trè byen e trè fò, tout moun ki vle atake Rosmy la yo, se paske yo gon entansyon ale nan eleksyon, ebyen piske yo ka estime ke Rosmy la son moun ki ka parèt fò devan yo, e yo pè kandida a, ebyen yo chwazi anfas li. Enben nou di tout moun ki gen tout moun gen dwa pou yo ale nan eleksyon. Tout moun gen dwa, yo gen devwa, yo se yon sitwayen ayisyen, yo ka ale nan eleksyon. Nou pa oblije ap fè batay sa kont Rosemilla pandan ke nou rekonèt ke ki travay Rosemilla ap fè pou peyi a oubyen pou gouvènman Ariel Henry a. Antanke fanm k ap defann dwa fanm e k ap goumen pou tout Fanm ki nan geto kit li se, Kwadèboukè, Site Solèy, Matisan, Gran Ravin, Solino, Bèlè, ebyen nou menm nou di ke ou di sa non, sa p ap pase. Kèlkelanswa moun k ap denigre fanm, nou menm nou prè pou n goumen kont sa, kèlkelanswa sektè ke l ye. Nou pa gen yon sektè ke nou di nou apiye e youn nou pa apiye. Kèlkelanswa fanm ni ye, kèlkelanswa kote fanm sa sòti, nou konnen se yon moun k ap denigre l paske fò m di w byen, Rosemila Petit-Frè li konstwi tèt li deja, li goumen, li batay, li sot anba menm jan avèk tout moun pou l goumen pou l rive la. Jodi a nou di ke Nou pa gen pwoblèm avèk yon moun ki gen pwoblèm politik avèk Rosemila. Nou di kèlkelanswa sektè politik li ye a, nou pa vle yo denigre fanm paske nou se fanm, n ap goumen pou fanm, n ap goumen pou n fè respekte dwa fanm. E jodi an, Se pa Rosemila ki pral jij la ou di. Se tout fanm kap goumen pou fè respekte dwa fanm. Paske fòk ou di konnen nou son pakèt fanm. Menm jan Kòdo Flerèt sot dil lan, madanm ni se fanm, manmanl se fanm e se fanm wap pran, jodi an nou pa asepte kèlkelanswa e nap trase yon egzanp. Kòmanse sou Liliane Pierre Paul fini sou Rosemila pou kèlkelanswa sektè politik li ye an pou l pa site non oken fanm, nou dakò ke si fanm nan se yon fanm ki fè yon bagay yo gen pou yo rele l yon kote pou yo pou yo rele l yon kote pou yo pale ansanm avè l e n ap di antanke yon jounalis sa fè nou mal anpil lè nou tande kijan ou di Sanon ap denigre Rosemila peti frè jodi an n ap di. Roody Sanon, Rosemila Petit Frère pa pou kont li. Rosemila Petit Frère gon pakèt fanm gran jipon k avè l. Li gon pakèt fanm k ap goumen, k ap goumen ansanm avè l. Nou te fè on pakèt batay deja. E jodi an, nou pa ka kite y ap etèn imaj Rosemila Petit Frère jan y ap fè l la. E n ap pwofite okazyon sa a pou n di Premye Minis lan, sa k ap pase nan peyi an li trè grav. Fanm k ap mouri grangou nan Matisan, fanm k ap viktim nan Kwadèboukè, fanm nan Bèlè, fanm nan Solino, fanm nan Site Solèy, jodi an Premye Minis lan gade ki sa w ka fè pi rapid pou sove lavi moun sa yo ki ap mouri grangou nan katye popilè yo.